Byenvini sou Inyon 109 zanmi entènèt, nou espere ke ou te pase yon bon wikenn e ou pral pase yon bèl semèn nan. Jodi a nou gen yon emisyon spesyal ke nou pote lakay ou e nou espere tout fanatik Inyon 109 yo yo pral pase yon bon ti tan avèk nou nan emisyon sa ke nou pral fè la jodi a. E nou mande, nou di eskiz paske nou te gon ti feedback pa dèyè ki tap, ki gon bri ki tap fèt. E kounya la nou gen yon envite, nou gon kolaboratè, nou pa ka di se yon envite ankò, nou pral di se yon kolaboratè e ke nou pral eseye fè yon emisyon nan yon fòma espesyal jis pou nou kapab e satisfè fanatik Inyon 109 yo avèk yn filozofi inivèsèl. Nou gen avèk nou nan studio ke nou pral pale, sijè nou jodia se sou edikasyon nan peyi Dayiti an jeneral e kòman edikasyon an ap mache, kisa kisa ki ka kisa ki ka fèt pou amelyore kondisyon edikasyon an epi tou ki rezilta nou genyen avèk sistèm edikasyon ke sa nou genyen la kounye a la epi tou nou nou menm n ap mande kijan leta li menm ki wòl leta vrèman jwe nan afè edikasyon nan peyi Dayiti. Paske nou wè peyi a on ti jan ap degingole e pa gen afè, pa gen twòp e vrèman kadre nan peyi a ankò. Nan tan lontan nou konnen Ayiti se te yon referans nan yon sans konsa e nan sistèm edikatif la. Lè nou rive, Ayisyen rive yon lòt kote e yo te konn bay nou, edikasyon nou an te valab, li te kòmsi ekivo avèk lòt kote yo. Menm si nou te konn gen kèk ti bagay. tou piti pou nou ajiste men kounya nou tounen dèyè nèt nou gen avèk nou nan stidyo Mesye Jacob kòman w ye? Bon bonjour bonsoir a tout moun tout telespektatè ki ap swiv nou e nou di yon gwo bonjou a ou menm tou prezantatè emisyon sa e nou kapab di ke nou pa envite ankò nou se kolaboratè jan ke w sot mansyone li Donk jodi a se yon reyèl plezi pou m la ansanm avèk ou e yon gwo kout chapo ba tout moun ki gentan konekte ki ap swiv nou la. Ebyen sa fè nou plezi, konkou nou di a nou pral kolabore ansanm se Union 109 avèk yn filozofi inivèsèl. Tankou nou te prezante avèk telespektatè nou yo, emisyon nou gen jodi a li chita sou edikasyon kòm yo kapab konstate sa nan titre Sa sanble w gen yon pwoblèm de koneksyon, m pa konn si w tande m. Si pa gen edikasyon e nou konnen e pap vrèman pap gen bon devlopman nou ka wè tout kote ki gen bon edikasyon nan peyi ki gen bon edikasyon nou ka wè nivo de vi moun yo amelyore nou ka wè e e sistèm sante tout peyi a ap fonksyone yon lòt jan men depi peyi a pa gen edikasyon nòmalman nou deja wè e ki diferans ki genyen e nan e nan peyi sa yo e frè Jakòb e San pli tade, eske ou kapab fon ti rale pou nou kòm ou menm ou son nèg ki soti Ayiti tou, se Ayisyen nou ye, mwen menm tou m etidye Ayiti, ou etidye Ayiti, ki diferans ou fè lè w t ap etidye Ayiti avèk kounye a, jan w tande bagay yo e jan w wè bagay yo ap pase? Et on a e, commencé cette très belle question. Euh, donc, tout d'abord, qui ça qui éducation? Éducation est souvent définie comme un paquet d'éléments que vous en place pour développer l'être humain, c'est-à-dire dans son comportement, dans son mental, dan e e o nivo de sa konsyans donk se konsa yo defini a edikasyon donk pa kont panse edikasyon an tou li pral chita li pral depann de kilti chak pèpl paske si li wè a konpòteman si li wè a a mœurs fason moun yo konsevwa dè choz konesans ki ap transmèt la ou menm ou pa konn ke edikasyon an li pase a laksyon. E nou pa konnen koneksyon an genlè pa twò bon bò kote w la frè m, m pa konnen si gon pwoblèm entènèt. Bon e nan fason wap pale lè map gad imaj la kòmsi m wè imaj mwen kòrèk se imaj kòrèk. Ok kounya kounya m panse w kòrèk m panse w pase pi byen kounya. Ok pafè men nou te tande m trè byen wè. E gen anpil la imaj lan ki te yon ti jan flou, m pa konn sak te fè sa. E bon de tout fason kesyon an se te kòman kòm mwen menm avè w nou etidye Ayiti, nan epòk ou t ap etidye a avèk kounye a, ki diferans ou fè an brèf e avèk kounye a e nan peyi Dayiti nan afè edikasyon? Wi, donk mwen espere ke nou tande mwen malgre m gentan di anpil bagay la men e m pa konn si nou te tande m avan men m ap reprann sa ke mwen te di a. Donk mwen te di edikasyon e fòk nou defini li avan ke nou fè paralèl la. Donk edikasyon yo souvan defini li kòm yon ansanb deleman ke yo mete an plas pou fè pou devlope konpòteman limen, sètadi yon envestisman dan limen, sètadi o nivo de son mantal, o nivo de sa konsyans. Donk se konsa yo defini ledikasyon. Donk ki paralèl ki gen antre edikasyon ke mwen te jwenn an Ayiti oubyen ki kontribye nan mwen menm e edikasyon kebekwaz la oubyen edikasyon kanadyèn nan malgre chak pwovens yo gen pwòp edikasyon pa yo isit oubyen gen pwòp sistèm edikatif pa yo isit. Donk ki paralèl ke nou ta kapab fè? Dabò malgre ke m pa t etidye oubyen se pa menm sik la, se pa menm domèn, se pa menm bagay men pakont nan fason ke edikasyon an li transmèt oubyen nan fason ke li fèt la nou kapab fè yon paralèl. Donk dabò mwen fè etid primè e segondè an Ayiti e aprè mwen kòmanse etidye isit. Donk mwen fè yon mwen etidye gestion de l'hébergement et en hôtellerie. Donk se sa ke mwen etidye. Donk ki diferans ki gen se ke edikasyon an Ayiti a jan ke yo souvan konn di l e se sa nou wè li ye vrèman se ke li plis teyorik men li manke pratik e men pa kont pou isit li alafwa teyorik e pratik gen yon otè ki di tout tout teyorèm oubyen tout tout teyori dekoul d'une expérience oui dekoule d'une pratique men pa kont nou wè anpil kote pli presizeman an Ayiti e tan dot andwa toujou yo souvan mete teyori avan pratik la ou byen avan eksperyans lan men pa kont se paske yon moun te fè yon eksperyans ki fèl kapab ekspè pli de 4 ans ap fè la chimi e pwi nou pa janm konn sa vrèman ki etanòl la nou pa janm konn sa ki pwopan nan vrèman Blan ka pa de granmoun nou konn tande ap di gaz pwopàn, gaz pwopàn men pakont nou pa vrèman konn sa li ye. Men isit nou wè yo bokou pli eksperimante nan sans sa. E Ayiti nou gen 7 klas o nivo de segondè. Donk nan konparezon yo di ke Reto Filo ta dwe kòm 2 klas Cégep isit, isit aprè segondè elèv la ale nan Cégep. Donk yo konsidere Reto Filo oubyen Filo se yon. Se yon ane de Cégep, yo konsidere l konsa, il suffit ke ou fè ekivalans ou lòske ou vin isit, si tout fwa ou te fè etid segondè ou an Ayiti. Men pa kont, elèv la fin fè Cégep isit, nou wè li gen yon metye nan men l, li gen tan gen aksè pou l travay. An Ayiti ou fin fè filo, ou pa kapab travay vrèman, paske sa pa itil ou anyen. Lè nou di li pa itil ou anyen, sa pa vle di ke ou pa gen yon ansanm de konesans nan tèt ou non, men ou poko prè pou le marché du travail. oubyen ou poko prè pou wal ofri dans le sens que soit avoir un boulot dans un domaine quelconque men pa kont lavi li pa rete nan sans sa donk li pa rete sèlman nan lekòl sèlman gen yon pwovèb ki di lavi reyèl est differente de la vie notée Gen yon otè ki di, Donk de bagay sa yo, yo konplètman diferan. Souvan fwa nou menm, nan edikasyon pa nou, nou souvan gen yon plan ki petèt trase oubyen nou di, n ap fin fè primè, aprè nou pral fè segondè, aprè nou prale nan inivèsite, epi pou nou travay, pou nou gen yon bon boulou. Oubyen nan anpil lòt peyi tou, pa egzanp isit li konsa tou. Donk sistèm nan oubyen sistèm edikasyon yo, yo fèt yon fason pou yo pou yo peze nou, lè nou di pou yo peze nou, donk sètadi yo di ou men ki wout pou trase, men poutan ou menm ou ta dwe gen pwòp chwa ou, sètadi pou chwazi. Donk ki diferans se ke Ayiti li bokou plis teyorik e isit li bokou plis pratik ki pa ta dwe konsa an Ayiti, malgre isit tou li gen feblès pa l, li gen feblès pa li. Donk sa pa vle di edikasyon isit la Li son ekselan 10 sou 10 epi Ayiti nwa zewo. Non, e si m kapab etidye Ayiti aprè m vin la, mwen etidye, m pase tout nòt mwen, m pase tout kou m, oubyen e ke mwen kapab ofri yon seri de choz, se paske edikasyon an Ayiti a tou, li li kanmenm o tòp. Sa ka rive li manke dè eleman, jan ke mwen te di l o debi, tout edikasyon yo souvan diferan, men ide a li rete menm bagay. Sa ka rive nou jis gen yon reta parapò a yo menm. Men se pa yon rezon pou m konplètman minimize edikasyon ayisyèn nan, se pa yon rezon pou m gentan di peyi Dayiti pa bon oubyen edikasyon ayisyèn nan se yon vye edikasyon ke li ye. Non, mwen pap di sa, paske se la m fè ni etid matènèl, primè e segondè. Donk se aspè sa yo pou nou mete an evidans. Bon, de tout fason, edikasyon li pa janm vye. Ou ka, ou ka mal edike, men ou depi ou gen yon nosyon kanmenm, se trè enpòtan. E sitou pou nou menm patri, bon menm pou m ka pale pou tèt mwen, patriyòt ke m ye, m pap janm di jamè edikasyon Ayiti pa bon. Nou konnen gen pwoblèm nan sistèm edikatif la, Gen anpil amelyorasyon ki pou ta pote ladann, pou nou pa di anpil chanjman ki pou ta bay vrèman on rezilta adekwat kote ke vrèman kote nou te ka wè nou kapab edike vrèman de sitwayen ki te kapab vrèman vin de modèl e nan peyi e pa nou. E kòm ou fè on bon rale sou sa, e ki diferans ou ka fè ou menm selon ou menm ant edikasyon e e avèk fòmasyon ke ou pale de, kòm ou pale, ou t sot pale de Cégep, lòt bò a lè nou fè filo reto, yo, yo konsidere l, yo ta sipoze konsidere l kòm 2 ane Cégep, epi bò isi a lè w fin fè Cégep la, ou tou soti a yon bagay, yon metye nan men w ki konbine yon fòmasyon, se sa m konprann li, ki, ki se yon nivo pli avanse ke de edikasyon an, epi lè sa ou kapab ale sou mache di travay la de fason e fò, e fòmèl. Ou menm ki diferans ou fè antre sa kòm ou fè etid e Ayiti e etid ou o Kebèk? Bon e m panse e nan sans sa pa rapò a cégep la isit li san fwa mye pou kisa elèv la fin fè cégep li tou gen yon metye nan men nan men li li kapab manadjè dan dè antrepriz oubyen bon n ap pale sou le sans Dan le sans entèlektyèl. Don yon moun kapab ma, manadjè oubyen bòs yon travay, patwon yon travay, se li pa fòseman gen yon diplòm. Donk sa nou klè sou sa. Men petèt la nou vle pale de tab jan ke yo souvan trase l pou nou, jan ke yo souvan di nou. Donk se konsa, elèv la fin fè Cégep isit, li gen yon metye nan men l. Li fini etid segondè li a 16 an. E an Ayiti, Yo di ou byen isit lè w vin ou fè ekivalans lan reto filo se kòm 2 ane cégep li ye men pa kont nou pa vrèman ka fè yon bagay donk isit gen tan elèv la fin fè cégep swa li gen tan gen yon baz ou byen li t al nan enfòmatik li fè yon DEP an enfòmatik li fè yon DEP an sante an è DEP an swen donk tout bagay sa yo genyen ki fè DEP an jeni endistriyèl donk tout bagay sa yo tout domèn sa yo kòmsi yo gentan fè yon preparasyon an menm tan yo prepare l pou lavi donk si tout fwa elèv la ta deside pou l pa al nan inivèsite ankò, donk lavi a pa fini pou li. Donk e se youn nan objektif yo. Si w al li objektif Cégep yo vrèman se paske se pa tout moun ki renmen al nan inivèsite. Donk e souvan fwa inivèsite oubyen Cégep, Cégep yo toujou bokou pli dur ke inivèsite yo paske yo gentan ba w yon tan de cho, koz se li menm ki alafwa yon preparasyon epi yo tou ba w yon pakèt seri de choz si tout fwa w pa ta vle al nan inivèsite ou kapab al travay alèz ou kapab travay nan sante ou kapab travay nan domèn enfòmatik donk yon seri de choz ou kapab fè gen de epe an plonbri elektrisite donk ou wè lojikman palan elèv ayiti a ta dwe fin fè filo epi li chaje metye nan men l ok bon. Si nap konsidere Reto Filo, donk li ta dwe mete plis aksan sou la reyalite de la vi, sètadi oryante timoun lan oubyen oryante elèv la nan domèn ke li kapab. Pa egzanp, mwen menm, lè yon lè m tap fè CV epi lè map bay detay un peu, aprè nan pale pale pale nou vin konkli ke bon Filo pa m nan li se yon li se yon li se yon dèk jan Li se yon dèk an syans. Paske lè yo eksplike filo se li baze sou chif. Donk sa pran yon pakèt teyori ke m bay epi avèk moun ki t ap oryante m nan li di bon ok li se yon nou ta kapab konsidere l kòm yon dèk an syans sètadi diplòm detid kolejyal an syans. Donk sa depan de konkou nou di Ayiti depi nan reto yo di nan ki seksyon w fè nan sans sa. Gen si w chwazi matematik ou deja wè nan ki nan ki nan ki nan ki nan ki zò ye ou konprann? Wi egzatèman. Selon e kesyon mwen an m gen pou ou selon nou te selon ti rechèch ke nou fè selon UNICEF e nou wap pale de nivo edikasyon an Ayiti e m wè ke e UNICEF fè konnen gen 2 timoun sou 10 ant 6 a 11 an ki pa lekòl an 2017, ou konprann, sa vle di genyen, genyen ant, genyen 6 timoun sou 10 de laj de 6 an ki al lekòl premye fwa, nan e, nan premye ane. Sa vle di nou wè e ki, ki, ki, ki enpak sa pral genyen sou e sosyete a, lè timoun yo al lekòl an reta, ki, ki, kisa w pan, ki. ki de modèl sitwayen nou pral genyen paske se anpil timoun e lè w ap gade l konsa e gen k pa ale ditou e yo fè konparezon yo ant zòn iben yo e zòn riral yo so nou konnen deja gen kote timoun pa lekòl ditou lè w pran e konsa mwen m pa konnen e ki Ki esplikasyon ou ka eseye pataje avèk nou sou lè yon timoun pral avanse nan klas, kisa k pral vin, sa ka vin bay sa yo rele, timoun nan kapab vin bay vag sou afè lekòl, al chache fè lòt bagay, se modèl sa nou gen nan peyi Dayiti aktyèlman. Ou konprann? Sa vle di se selon konsta ke mwen menm mwen fè. gen anpil dekwochaj skolè ki vin bay anpil delenkans. M pa konnen ki sa w ka di sou sa ou menm. Wi, bon, e ki sa m panse de sa, si n ap fè yon pale de laj la oubyen de timoun ki pa al lekòl yo tou, donk m panse sa se manke Nou pa manke enfrastrikti ou byen nan sans ke pa gen ase envestisman ki fèt o nivo edikasyon. Donk si nap konpare avèk kèk lòt peyi, bon malgre se 2 bagay konplètman diferan, mwen ta pral di Etazini isit, kòman yo fè envesti nan teknoloji, kòman yo fè envestisman nan rechèch syantifik. Epi, men pa kont, si m pran yon egzanp tou kou, papa m al lekòl a laj de kenz an, men pa kont li te gentan konn li, li te gentan konn fè lè kat zoperasyon, donk se de tan ki konplètman diferan. Epi, petèt nan zòn bò lakay li pa t menm vrèman gen yon lekòl. Donk, èske, èske Leta menm konn moun sa yo ann Ayiti? Petèt Leta pa menm konnen yo menm. Eske nan travay ke m ye, eske mwen itilize suit aritmetik, eske mwen itilize suit jeyometrik, eske mwen itilize yon tan de choz? Donk li pa vrèman konsa. Men pa kont, kapab gen yon seri de choz ke papa m li kiltive lakay li, ke lekòl ta dwe bay yo a elèv yo, sètadi ansenye elèv yo, swa o nivo kòman pou yo konpòte yo, kòman pou yo pale ak moun, kòman pou yo adrese yo, Tout sa. Donk tout sa yo se dan la vrè vi ke ou aprann yo. On moun kap al lekòl men l se on moun ki edike. Donk se poutèt sa nou ta vle fè diferans antre antre edikasyon e fòmasyon. Fòmasyon an nou kapab di ke li ke li bokou pli spesifik. Men edikasyon an nou ta vle di li jeneralist paske l gen on pakèt eleman ki ladan l. Nou ta kapab mete fòmasyon anndan edikasyon si nou ta vle. Se yon eleman, sètadi nou gen on gran ansanm epi anndan l Ou jwenn fòmasyon, ou jwenn enstriksyon, men pa kont on moun kapab gen des eleman ki trè li trè edike, sa pa vle di ke moun nan li enstwi nan yon domèn poutèt sa. Donk. Fòmasyon an li plis li plis baze tou sou plis pwofesyon tou tankou nou di l, si w al travay on kote e nan langaj kouran fòk yo ba w fòmasyon. Wi, sa se yon fòmasyon. Pou ka konprann de ki sa ou pral fè e nan travay ou pral fè a, ki sa ou pral fè. Ou konprann? Men mwen konsevwa ledikasyon. Se kòm yon sinonim li ye de edikasyon, ansèyman, fòmasyon, enstriksyon, pedagoji, tout sa yo se prèske sinonim. Bon, se ansèyman oubyen ansèye Lè w ap fòme yon moun, ou ansenye l. Lè w ap enstwi yon moun, ou ansenye l. Egzakteman. Tout se sinonim kankou m di w la. E mwen menm mwen te plis baze sou e mwen plis baze apwòch mwen an sou edikasyon n ap bay n ap n ap gade Ayiti kounye a la. E nou wè jan peyi a ap dewoule. Edikasyon an kòmanse degringole depi nan lèzane 80, 80, 80, 90, 89 yo. Se sa e e yo fè konnen e nou wè e apre yon sèten tan vrèman e modèl ki ki modèl sitwayen ki genyen yo yo yo bay anpil pwoblèm vrèman e ki modèl sitwayen ki fòme nan peyi a yo bay anpil pwoblèm de fason nou wè e pa gen travay vrèman enfrastrikti yo pa egziste kan koudya leta vrèman pa kapab jwe wòl li sipoze jwe a e nou menm map mande w èske ki modèl edikasyon sa nou gen kounye a la e m pa konnen e kisa w panse e ki rezilta sa ka bay avèk peyi dayiti pou sou ki si nou ta vle vrèman edikasyon nou mete l an premye ling pou kapab pwochte devlopman nan peyi a. Wè, gen yon gen yon adaj ki di ledikasyon, e m panse se Henri Christophe ki di sa, ledikasyon se sèl bagay ke w kapab itilize pou transfòme lòm de leta de bèt a leta de rezon. Donk m panse si modèl edikasyon ke nou genyen an, nou gen tan wè ki rezilta ke l kòmanse bay, donk sètadi se yon edikasyon pou nou ta remanye. Sètadi se yon edikasyon pou nou ta chanje sistèm lan. Menm jan. E nou konnen modèl edikasyon nou gen an tou li baze sou edikasyon franse a. Eske so, eske li menm li e, e depi dat nou adopte sistèm sa, eske li adaptab vrèman avèk pèp ke nou ye a? Men m pa panse, e, e, pa, paske lè se kopye w ap kopye ou kapab mal kopye, gen kèk ekriti k ka mal parèt, ou wè sa m di w la? E menm jan lè w ap e, e lè, lè w ap kopye oubyen Yon moun ki konn nan egzamen lè wap kopye yon poul oubyen lè wap triche. Donk ou voye je w wap gade men gen yon mo w ka mal wè. Ou gen dwa wè, ou gen dwa bezwen, ou te ka bezwen, ou gen dwa wè mo k ekri a se enfòmasyon li, apre sa ou menm ou ekri fòmasyon. Vwala! Ya, ou kapab wè, ou kapab wè zèd, ou panse se twa. Exacte. E so konon. Donk, imagine ou. Mwen yo di, a m pran yo, m pran yo, m bon. Imagine ou transforme tout Z an 3 ou menm ou fè yon kalkil a, ou fè yon kalkil avèk tout Z sa yo. Konprann? Donk, ou wè nan ki sitiyasyon ou vin tonbe, ou vin jwenn yon gwo chif ke petèt ke nan sistèm pa franse a l pa genyen. Malgre tou anpil moun ap mete sistèm edikasyon franse a. A la kesyon, men Lafrans miyò ke Ayiti? Bon, nou p ap antre nan filozofi pou n di ki kote jan de pòs sa yo. Nou pa ka konpare Lafrans avèk Ayiti de fason edikativ. Ou konn sa deja. Sa vle di yo menm yo gen dè syèk e dè syèk yo menm yo ap woule sistèm yo, y ap fè chanjman. Nou menm se kankou di a nou ap eseye. Se lè yo menm yo Fè chanjman lakay yo aprè 3, 4, 5, 6 an, ou menm w ap enfòme de sa. Se sa, se sa, se sa mwen konstate an Ayiti. Lè yon bagay fin pase nan peyi kòm bò isit aprè yon 5, 6 an, se lè sa l ap rive lòt bò a. M pa konnen si, si moun yo vrèman pa gen yon sant de rechèch pou yo wè kòman sa ap evolye, ou konprann? Se se nan kontèks sa a m di w, e modèl edikasyon nou gen an, nou, nou gen de Lafrans, men nou wè ki rezilta l bay. Eske li pa vreman tan pou dirijan ban eske n ka di dirijan peyi dayiti eske nan jan l ye a la eske yo pa ta kapab vreman reflechi pou wè eske yo pa ta sipoze chèche adapte edikasyon an avèk jan peyi a ap prale jiskaske omwen se plis teknoloji k gen kounya e kounya la nou pa ka pede fè menm bagay sa yo m chonje lè m lontan lè m lekòl m ap pran nòt sou do elèv Paske ou konprann, lè m nan lise, ou konprann, bagay sa yo, w ap pran nòt, ou pa jwenn kote pou chita, toujou menm zo ban yo. E se toujou bagay sa yo, ou pa menm, lè sa yo ou pa menm jwenn plas pou chita. M di w kanpe, w ap pran nòt. Sa se pa yon bagay ki fasil. E gen anpil kote e konsa l toujou ye jiska mentnan. E mwen menm sa fè konbyen, sa fè plis ke 15 an m kite bagay konsa. Ou konprann? Yeah, bon mwen m te konn gen chans m gen ban. Yes. Bon mwen mwen te konn gen chans mwen mwen jwenn ban e lè nou te nan Bon mwen menm bon pou byen di w mwen m pa pre tout tout e majorite etid mwen m fè yo nan lekòl leta. Ah ok, bon leta sa w graduate. Se jis alafen lè m kòmanse ap fè lòt bagay m al nan lekòl e prive se pou tèt sa m di w la mwen menm se nèg lise m ye m konn sa map di w la on klas ki ka pran 30 moun se 200 moun li genyen atis ou konprann e konsa l te ye mwen menm pè klas mwen Fritz Pierre Louis ki bò lopital jeneral la menm se pou al nan lekòl la fòk ou premyeman fòk ou gen marenn parenn fòk ou fon jan pou antre si w bezwen antre apre sa pou pran nòt paske mwen fòk w vin bonè pou chita. Son challenge li ye man yo e lekòl la e konsa l ye e m pa konnen si konsa l toujou ye men lè m al lòtbò a mwen m pa wè vrèman gen gran chanjman m ap gade lekòl m ale m wè toujou menm ban yo apa de kèk kote ou wè yo fè kèk ti amelyorasyon UNICEF ki bay anpil bourad se sèlman sa apre sa leta ayisyen a tout sa nou kòm nou konnen deja yo gen yon taks y ap pran sou nou mwen menm ka pale nou fò nou pale de sa tou nan sistèm edikasyon an, gon 1 dola 50 yo pran sou chak chak transfè w fè al Ayiti, yo pran 1 dola 50 sou li pou edikasyon, se sa yo te se sa ke prezidan an te di. Men yo pa, m pa janm, e se bon, yo te konn kòmanse fè sa avèk transparans, mete sa sou sit, lè lè mesye a ki te kòmanse fè bagay sa a, Mateli. Kounye a m pa wè tras bagay sa a ditou. Yo te konn di men kantite kòb yo antre men kantite mwen m te konn toujou ap verifye sa konbyen milyon gen men kounya m pa wè tras kòb sa m pa konn kisa yap regle avèl e edikasyon nap gade lòt bò a son bagay tèt chaje menn. Bon ka nou grav, ka nou grav, 1 dola 50 a chak tan pou edikasyon donk sètadi Ayiti petèt youn nan peyi ki envesti anpil nan edikasyon paske imajine w Ayiti se youn nan peyi ki gen anpil dyaspora deyò Donk donk nou wè konben yon pakèt kòb ki rantre. Gen yon emisyon Etzer Emile kote ke l t ap fè kalkil konbyen kòb ki rantre nan zafè yon dola senkant sa. Donk s on mas kòb. S on mas kòb paske gen anpil Ayisyen deyò pou sa. Konpare a kòb pou edikasyon, an bay yon ti bay lajan li ye, pa yon mas kòb li ye. Konprann? Bon, lè m di mas kòb la, men pa rapò ak pèp Ayisyen. Pou peyi Dayiti, pou edikasyon, lè n ap gade bò isi a sèlman edikasyon prim nan lekòl, Non, bidjè yon lekòl sèlman nan Kanada se pa vrèman. Men li vin yon, poukisa m di l yon mas kòb, paske yo pa fè anyen avè l. Ou konprann? Sa vle di, fò jan bagay la, fò nou sispann ti bagay, mwen menm m plis wè bagay yon jan pi gran. Konprann? Wi, m konn, li te ka yon konbyen yon 300 milyon dola, men se vrèman pa yon bidjè pou yon peyi pou lekòl menm. Bon, mwen menm depi ou pa fè anyen avèk li, m konsidere l kòm yon maskòt ou gaspiye. Ta vin gen koripsyon ladann. Wè, si l te fè yon bagay, mwen t ap di li twò piti, donk annou mete sou li toujou pou n fè plis bagay. Men imedyatman ou pa fè anyen avèk li, l te mèt yon dola, m di a ou gaspiye yon maskòb, paske dyaspora yo se redi yo redi pou yo fè kòb yo. Donk yo pran yon dola senkant se yon mas kòb ou pran. Donk se nan sans sa ou wè kòman peyi a li kowonpi oubyen yo pa fè sa yo di ke yo t ap fè. De tout fason se transparans ki pa gen twòp. Pa gen transparans. Pa gen transparans ou pa wè kòb leta a ou pa, kankou m di w la mwen menm m te kòmanse ap swiv sa m te konn wè e yo di men tan kòb ki antre, tan kòb al tèl plas, tèl plas. Kounye a m pa menm wè tras la, m t ap chache sou ministè ki sa sa e sou afè Conatel m te konn wè sa. Paske se yo moun sa yo k ap ramase kòb la. Kounye a m pa wè, m pa wè tras kòb la. De tout fason, e dyaspora yo kou ta leve pye yo pou yo reklame dwa yo paske kòb sa yo p ap piti. Ben de tout fason si w pa bay li ou pa bay kòb la isit y ap pran l lòt bò a avan kòb ou bay moun nan. Se sa se kòm yo enpoze w yon bagay kòm ou pa ka di non ou pa ka di wi se yon lwa. Se sa k leta. Wi donk se sa se konsa peyi a ye. Peyi a li difisil e ou byen de jou an jou men e pou mwen retounen sou kesyon an ki kote peyi a kapab ye si nou rete avèk modèl edikasyon sa Robert Kiyosaki di e fok teachè non fake teachers fake money se sa donk e menm jan tou lè w gen yon fake edikasyon oubyen lè w gen fake teachers l ap bay fake students epi aprè l ap abouti avèk yon e fake citizens donk lap bay fo sitwayen epil pa lòt ke yon fake peyi donk nou wè kòman edikasyon an li jwe yon wòl ki trè enpòtan se pa poutèt sa nou wè gen dezenvestisman kap fèt nan inivèsite McGill inivèsite UQAM dòt inivèsite inivèsite de Ottawa tout sa donk anpil envestisman fèt yo tèlman menm pou elèv entènasyonal yo depi elèv yo vini gen de inivèsite gen travay nan inivèsite yo gen inivèsite Ottawa m kwè lè elèv la vini yo tou gen travay pou li menm fi ki konn an kwasans bagay sa yo m konn ap swiv de videyo ke jèn ki nan lekòl sa yo fè donk yo mete de choz e de sante pou demwazèl yo, donk pou tout moun kapab sèvi, donk tou sa si tout fwa yo ta gen kwasans yo oubyen yo ta gen règ yo, donk tout sa yo nou wè kòman y ap travay yo menm, èske Ayiti, bon petèt Ayiti ka gen tou kòm m pa pase nan inivèsite ann Ayiti, donk men m pa konnen èske kèk inivèsite ki fè yon tan de choz konsa pandan elèv la li nan inivèsite epi gen yon seri de travay ke l jwenn nan inivèsite a swa pou awoze plant, oubyen patisipe dan de choz ki ap pèmèt li jwenn de reveni epi pandan ke li nan li nan lekòl la tou gen de kote anndan lekòl la ke yo kapab fè staj pa egzanp nan kolèj Lasal la gen sa anpil elèv la kapab fè staj epi sa kapab toujou gen de joune pòt ouvè tou sa pandan elèv la l ap aprann epi l kapab kòmanse travay nan domèn ke l ap aprann pandan ke Li nan Cégep la. Donk ou wè yon edikasyon isit ki konplètman objektiv, ki konplètman diferan de yon edikasyon an Ayiti ki ki rete sur la tête bien pleine. Donk sa li wè. La tête bien pleine? Wè. Men pa kont se pa nye nou nye tèt tèt byen plen nan tou kanmenm si donk teyori a lè li jwenn avèk avèk eksperyans lan m panse li boko mye. Ok bon, èske, bon nou pral pase nan yon lòt kesyon e pou nou te ka mande e anviwònman edikasyon ap fèt la nan peyi a e jan anviwònman an kon nap pale lè nap pale de anviwònman an nou wè nou wè kò e kisa nou wè nou wè enfrastrikti nou wè e nou wè tout sa ki sa k an tout sa k ankadre e lekòl la e nou wè e sekirite Tout bagay sa yo nou wè e tout bagay sa yo non sans. Eske anvi eske anviwònman sa li pwopis vrèman pou pou pou kapab fòme pou pou pou pou vrèman fè yon bon edikasyon nan peyi Dayiti? Bon si map pale de eksperyans mwen m panse ke e anviwònman oubyen si n ta vle mete anviwònman nan sans trè laj oubyen e e e sa yo mete a dispozisyon elèv yo m panse nou trè lwen poukisa Oubyen nou nan nou o venteyinyèm syèk kote ke se la teknoloji oubyen donk si ou pa metrize teknoloji nan yon sans ou se yon analfabèt un peu oubyen si ou pa konn yon tan de choz oubyen dè eleman de baz m pap di ou pa ou pa oblije ekselan men kanmenm gen dè choz ou dwe konnen donk ke m fè tout etid mwen matènèl primè segondè ke E pa gon jou gon jan m gon pwofesè ki di m vini devan òdinatè sa pou m vin aprann yon seri de choz pa rapò a òdinatè. M pa t janm jwenn sa. M pa t janm jwenn sa. M pa t janm konn manipile yon òdinatè, rantre, eksperimante de choz. Donk li tèlman vre, lè m fèk rive isit, lè m al nan kolèj la epi gen yon bagay yo te di men ki gen rapò a tèm enfòmatik, Epi pwofesè a di ke m pral prezante yon powerpoint, mwen ap mete mizik nan powerpoint lan tou sa, m di kisa sa ye? Donk kòman m pral fè sa? Kòman m pral mete mizik nan powerpoint? Sa son kou apa li Ayiti, yo nèg a di w l ap fè enfòmatik, se e cho l ap fè kòb y ap pran, mwen menm pou Li al aprann Mwen aprann enfòmatik Ayiti, se lekòl m ale espesyalman apa, m al pran yon kou paralèl. Konprann? Donk, men gon pwoblèm ankò, Ayiti, ta sanble fason ke moun yo fè la, bon m pa konnen egzakteman, m ka toujou twonpe, m sanble kou enfòmatik la se just al aprann tape sou wòd wi oubyen fè yo ouvri wòd oubyen. Ben, e si w te gen chans tape sou wòd la, se sa, men w pa gen chans sa a. Nèg la di w gen gen kou enfòmatik, lè w ale li montre w klavye a, pa gen kouran nan lekòl yo, òdinatè pa janm limen, hey man, se sa l ye. Gen dè elèv ki ta fè enfòmatik, Mwen menm pat janm fè enfòmatik, tèlman ke li teyorik, yow yap fou pakèt bagay, binè, bagay matematik avèk elèv yo. Mwen menm wi ki pat janm fè enfòmatik, elèv la kole dan de pwoblèm ke lap fè nan enfòmatik, dan de egzèsis. Vu ke mwen menm m degaje m nan matematik, se mwen menm kal dekole elèv la. M pa konnen pou kounya eske yo mete vrèman bon enfòmatik la kòm nèg yo te kòmanse ap fè kèlke ti efò menm si tout jan peyi a vin nan Yo kapab fè kou yo paske avèk nivo segondè. Men gen yon pwoblèm kouran, sa se youn, mwen gen plizyè moun m konnen m toujou ap ensite yo ti jèn sitou pou yo al lekòl, pou yo al pran kou, men lè yo di konsa yo nan kou men pa gen kouran pou yo fè pratik, pa gen sesi, Menm si gen gen moun ka, admeton mwen m gen kèk fanmi m yo di ap ba yo òdinatè. Mwen pote òdinatè a pou yo. Men lè yo al nan kou a pa gen kouran. Se jis yo pa ka pratike avèk bagay la. So se pwoblèm sa ki genyen. So se vrèman yon tèt chaje e Be bagay lè map pale de anviwònman sa kouran an pa pa gen kouran nan edikasyon an sou pa lekòl yo ki sa nap pale la tankou sa fè pati de anviwònman e sekirite jan jan jan deblozay vire tounen nan peyi a konbyen jou lekòl timoun yo ap pèdi twòp manifestasyon manifestasyon tout sa fè pati de tout sa ladann e sa vin fè yon chòk mwen menm m chonje lèm te lekòl epi lèm tap fè primè Bagay sa te kòmanse mwen m te choke yon lè m pa konnen sak te genyen te gon vrèman bagay sou bagay mesye Aristide lè sa tout lekòl la lage avan lè so mwen menm kòm timoun vrèman m te etone lè sa yo di tout timoun al lakay yo mwen menm se paran ki te konn vin chèche m lè sa mwen m pran lari a vrèman m pa konnen se nan wout mwen rankontre avèk paran m kap vin chèche m. Konprann sa vle di m te vrèman tromatize kawoutchou bal ap tire on timoun ou ye come on kijan ou pral koman ou pral viv bagay sa e se sak gen nan peyi a aktyèlman la mwen menm lèm te kòmanse lekòl sa kòmanse sou mwen nan sans e m wè sa vin dejenere chak jou chak jou chak jou jiskaske sa vin bay sal bay kounya la se edikasyon an ki pou bokou ladann. Wi, ya, egzakteman epi pou m kontinye avèk sa ke mwen t ap di a pa rapò a kolèj la tou sa, men pa kont e lòske m fèk parèt kòm si yon elèv ki konplètman nil nan zafè enfòmatik oubyen pou manipile yon òdinatè oubyen pou fonksyone, pou itilize yon òdinatè nan sans sa. Donk se just bouton power a mwen te wè pou ou wi. Epi Donk mwen ouvri òdinatè a, apre sa m vle souri a a la dwat, souri a a la goch avèm. Donk sa montre ou kòman e men pa kont nan yon semèn. Nan epòk, nan epòk mwen tal aprann, e konsa l te ye. Konprann? Men son, son, son bezwen de baz li ye pou edikasyon. Men kounye a, si w vin lek, si w al lekòl la, ou pa konn kijan pou li, pou ou limen yon òdinatò, ou pap bezwen al lekòl. Se sa, se sa li ye. Wi, y ap ba w kaye, men y ap fè w ouvri kont, y ap fè w al fè kouryèl, y ap fè w fè tout bagay sa yo. Konprann? Paske pou fèl se enfòmatik la ki pou fè w fèl. Deja tèm fransè yo oubyen an Ayiti tout an se imèl moun te konn ap di. Donk lè m rive isit mwen tande yo di m kouryèl. Bon m mande ki sa kouryèl la. Egzakteman sa vle di moun nan bon anyway se tèm fransè yo itilize. Se sa k fè nou di modèl fransè n ap kopye a nou mal kopye l e nou espere ke Sa ta ka chanje pou nou, omwen pou jenn gason ki ap pran, k ap fè delenkans nan peyi a. Se plis enfòmatik yo bezwen e kouran pou ta gen nan peyi a epi tou omwen pou yo dote tout tout lekòl yo avèk yon sistèm ki kapab vrèman konekte pou moun yo konnen bagay yo a tan reyèl epi pou pou moun avanse epi moun ki ap bay edikasyon yo pou yo chèche fòme yo tou paske gen anpil moun m wè k ap fòme e fòme moun nan lekòl ann Ayiti nou menm n ap pale de lekòl Ayiti Nou pa pral pale, nou pa pale de lekòl isit paske nou deja, yo deja nan nivo ki vrèman. Kanada e youn nan peyi ki gen nivo edikasyon vrèman standa nan lemond e ki pa ka vrèman konpa, ou pa pral nan konpare l avèk yon lòt peyi. So, e Ayiti kankou n ap pale la, rezilta e modèl, modèl, modèl sa nou gen an li pa vrèman pote rezilta selon mwen menm Bon chak moun ka wè rezilta a nan sans pa yo, mwen menm selon mwen menm li pa bay okenn rezilta paske. Men ou konnen gen yon bagay ki trè enpòtan tou se ke gen yon bagay ki di pa akize oubyen tank resevwa vwa se ou menm ki pou gen de motivasyon lakay ou tou malgre wi peyi a pa ofri anyen men pa egzanp. De tout fason Ayiti pa pral sou nèg ou pa tankou nèg yo di a bon kreyòl la Ou menm si w leve nan yon fanmi vrèman ki ap bay pou cho pou zo pou fè, w ap fè men si w pa, si w leve nan yon fanmi kòmsi ki pa vrèman eze kòmsi bay, se pou mete tankou nèg yo di grenn nan mouda w mèt la, pou al lekòl, pou bat bèt ou. E konsa l ye. Si w ap fè flannè, fè chèlbè, ou kite vakabondaj pote w ale, ou p ap janm aprann lekòl. Se motivasyon pou w genyen pou w fè l. Se sa l ye Ayiti. So, gen gen moun ki gen gen gen aksè a edikasyon an. Pa egzanp, nou wè gen 2 gon sa m te vle e di ankò, gon gen 2 sistèm edikasyon nan peyi Dayiti. Gen 2 sistèm edikatif nan peyi a. Gen youn pou pou malere pòv e gen youn pou pou gran nèg, pou pitit boujwa. Ou konprann? Se sa l ye. Menm si w tande gen bal k ap tire, pitit gran nèg la, l gen lekòl pa l, li toujou ouvri. Malere a li menm, si lari Matisan bloke pandan 2 semèn, li pa ka al lekòl. E pi w ap toujou wè ap gen yon domine, ap gen yon dominan. Se sa k, se sistèm sa ki gen nan peyi a. Konprann? Mwen menm se konsa m etidye l, mwen wè l konsa. Ap toujou gen yon domine, yon dominan. Pèp la se li k ap toujou anba. E nèg sa yo ki pitit yo toujou ap ankadre, E yo menm kap toujou vin chèf e yo kap vin toujou. Gen yon yon eklèsisman m ta renmen fè pa rapò a. Kisa pou fè pou manipile ti malere. Wè, gen yon ti eklèsisman pa rapò a sa, domine e dominan. Donk sa se patou wi, se pa sèlman an Ayiti non. Pa egzanp, menm nan zafè relasyon peyi, peyi se domine e dominan. Men Ayiti li twò flagran, se sa, se poutèt sa nou pote aksan. E sak fè w wè l li parèt twò flagran. Sa vle di sistèm nan li etabli depi lontan lontan, se pa kounya Li la, li la depi depi lontan. Donk se ben konsèy mwen kapab bay se fè yon fason pou pouw pa viktim lan. Bebe sa manti la sou fòk fòk pandan yo met grenn nan mouda yo kankou nou di lan kreyòl la ou pa met grenn nan moudaw wap toujou ret nan pati e nèg ka nan pati domine a se sa se konsa lap ye ou menm si w pa kale je w yap e nèg sa yo kap mani kiyès kap fè tout manipilasyon kap fèt nan peyi a se yo menm Se si ou menm ou rete nan sistèm nan sistèm ou rete nan fas ba a, yo y ap toujou sèvi avèk ou. S on gwo s on sa n ap pale la a nou menm nou pa gen ase nou pa gen ase pawòl pou n pale de sa men s on bagay vrèman ki mande vrèman ekspè nou nou pa nou pa gen ase bagaj pou nou esplike esplike men mwen gen anpil bagay mwen m te ka pale sou sa ou konprann. Sa vle di, se yon sistèm ki la pou vrèman e kontwole jan malere avèk pòv ap viv e pou o pwofi de yon kategori. Menm nan bank, lè w al nan bank se menm bagay la. Nèg k ap travay nan bank lan ou toujou wè l ap fè yon zizi kòmsi se yon bagay espesyal. Poutan, Se pa anyen k serye li ye se jan se jan patron l pale avèl li vin konsa li panse li pi wo ke moun lap sèvi a ou konprann so mwen menm sa rive m mal nan yon bank m al lè m al ayiti m al nan yon bank ou vin mande yon moun yon sèvis li kòmanse pale fransè avè w mwen m pa m pa okipe msye m di men bèt la e sa men sa m bezwen men sa m vin fè o lap pale lap pale tutu titititi. Ki kote m ye Ayiti? Eske m bezwen pale franse? Non, m pa bezwen pale franse an Ayiti. Poukisa se an franse nou pral abòde? Bon, vu ke se kreyòl tout moun konprann, men m sonje nan lang lòt peyi. Sa vle di, pou w abòde yon moun nan yon peyi jeneral se kreyòl li ye. Se jis yon fason li itilize lang nan pou l ka imilye yon lòt. Se konsa yo fè pou yo ka met tèt yo yon ti jan pi wo. Se pa nòmal. Wi, si moun nan di w l pa konn pale kreyòl, lè sa w ap abòde l an franse. Men si kreyòl pou pale avèk moun, l ap pale franse, franse, franse jiskaske pou l yo ou menm ki vin pran sèvis la ou pa konprann sa l ap di w. Imajine ke mwen menm, wi m ka pale franse, on malere menm ki vini l pa konn sa k pale franse, li vin pran w sèvis menm nan biwo leta yo se menm bagay la. Moun nan vin pran sèvis, tout sèvis yo an fransè, tout bagay yo ekri an fransè. Tout sa fè pati de ledikasyon an, se sa n ap pale. Ou konprann? Men si tout bagay yo ekri an fransè, kanmèm gon moun ki ekri an fransè. Malere, malerèz la ki vin pran sèvis la, jiskaske tranzaksyon an fin fèt, li pa konprann sa ki ekri nan papye a, si l pa konn, li va, l al lakay li, yo pale avè l an kreyòl men tout bagay yo an fransè. Èske ou konprann sa m di la? Èske ou wè nan ki anekdòt nou ye? Wi, donk se konsa peyi a ye e men m panse sa kapab chanje se konsyans ki pou genyen. Depi gen konsyans epi donk nou pran yon desizyon konn kilès n ap bay konn kilès ki pral minis de ledikasyon, kilès prezidan pral chwazi pou jwe wòl sa yo. Nan kle pi souvan bagay la pa fèt konsa. Donk minis de la kilti, minis de ledikasyon, minis de la sante. Donk eske moun yo nan plas pou yo ye? Eske lòm kil fo et a la plas kil fo? Donk m panse jounen jodi an Ayiti e ka nou grav. Nou twouve nou nan yon faz, bon petèt se faz pou nou resisite petèt. Petèt sou sou rezo sosyo yo kapab wè gen yon gwo deba kounye a. Ou ta di tout ayisyen ta vle chanje de 2 kilti yap pale de prop kilti nou an nou pale de la kilti vodou petèt yo menm yo pa konn sak kilti ki sak relijyon ki sa ki Tèt chaje. Antouka, kòm ou menm se nèg Fondèblan e, banm m poze w kesyon sou edikasyon Fondèblan, kòman ou wè l ou menm? Bon, mwen kapab di Fondèblan se yon kote ki vle fè efò, ki vle fè efò men petèt bra l pa twò long, mwen janm di w la, bra l pa twò long pou l pou l rive lwen. Donk yo pa kont, yo konplètman inyore l. Men petèt ide Fondeb la ap degaje yo, si tout kote te degaje menm devouman sa pou yo travay, peyi a pa t ap la. Peyi a pa t ap la. Pase yo fè kanmenm dèzefò malgre wi chak kote gen pwoblèm pa yo Men m panse Fon Lè Blan gen yon tan de choz oubyen de misyon e swa legliz katolik oubye otre choz e yo fè de zefò men pa kont li se yon komin Fon Dè Blan m panse li lè li tan pou ta gen yon lekòl pwofesyonèl inivèsitè de choz kòm sa ki pa ko genyen Donk panse se yon bagay ki trè enpòtan. Imajine w yon komin li pa gen yon inivèsite. Donk ou wè nan ki ka edikasyon nou ye. Donk leta konplètman inyore l, pa menm gen wout vrèman wout ki al anndan. Wi machin ka ale men se nan wòch. W ap pale pa gen inivèsite, pa gen wout, pa gen. Bon e lopital ki genyen an se etranje ki fè l. Peyi dayiti son peyi Bon lè ou di etranje donk li pa yon pwoblèm non si etranje vin envesti donk sa m ta renmen met yon pwen sou li. Se la n ap montre w e responsabilite de leta a se bezwen de baz yo se leta ki sipoze mete yo sa vle di ou ka jwenn yon bakòp. Leta ta dwe ankadre men m panse gen dèzenvestisman pa egzanp dè moun kapab fè pa egzanp. Isit gen de moun ki pran de desizyon oubyen swa de bibliyotèk dotre choz, kanmenm ide a kapab soti de yon moun. Donk apre sa ou jwenn leta ki ankadre ide a, men l pa fòseman leta ki pou fè li. Pa egzanp, lekòl ki nan zòn bò lakay nou yo, se pa leta k pran desizyon ki pou te mete yo. Ya, men lè m ap pale w bezwen de baz, sa vle di ou konnen sa l ye deja. Kankou n ap nou di, nou di pou fè lekòl fòk gen kouran. Wi, egzakteman, wè, wè. Leta ta dwe fè yon efò. Fòk gen wout pou pou timoun nan al lekòl. Ou a ka pral lekòl e yo lè w ap pase yon kote fò w retire soulye w. Se pa nòmal e oubyen fò w mete yon bagay, m pa konnen se konsa l ye nan peyi a nou pa ka kache sa. De tout fason bon mwen m te byen kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou sou afè edikasyon. Gen anpil pawòl nou te ka pale e kòm ou konnen bò isi a tout Gon limit de tan pou ka jere. Ou pa ka twò rete bay, ou gen lòt aktivite pou nou al jere nan sans sa. M pa konnen si ou ta gen yon dènye mo pou di sou sa e paske nou konnen. Bon, yon dènye mo se yon konsèy ke li ap ye, se pou tout jèn yo ou byen kèlkeswa yo aletranje ou byen yo an Ayiti tou kèlkonk, se dènye desizyon an se ou menm ki pou pran l. Donk gen yon otè ki di, wi lavi a li enjis. Donk ou kapab fèt nan yon fanmi ki pòv, ou kapab fèt nan yon fanmi kote ou pa t jwenn chans pou w edike ase, sètadi yo pa t gen ase mwayen. Men, li ale pi lwen li di si w mouri avèk menm nivo ke w te fèt la, donk sa se ou menm ki responsab. M panse jounen jodi a si w al etranje, avèk lateknoloji, avèk lentènèt, ou kapab aprann yon seri de choz. Ou pa oblije tann fòk ou al fè yon metriz nan tèl domèn. Gen yon seri de bagay ou kapab gentan aprann depi lakay ou. Gen yon seri de sijè, des éléments, de trucs la ou kapab meprize, metrize depi lakay ou jan. Donk yo panse sa li trè enpòtan. Donk se motivasyon epi Pa ezite e donk fè dè rechèch nan domèn ou vle ou vle eksele a. Ok bon nou byen kontan nou byen kontan nou te fè yon ti pale yon ti koze sou ledikasyon e n ap eseye fè yon emisyon chak chak madi nan lè sa a e sou yon sijè espesifik e lòt semèn nou deja bay moun yo randevou Pou Nevè, sou yn filozofi inivèsèl, avèk filozòf la. Wi, pa gen pwoblèm. Se te yon plezi e donk nou fè yon bèl echanj epi nou bay de konsèy e sitou nou youn aprann de lòt. Donk nou dekouvri de choz pa rapò a isit, pa rapò a Ayiti. Donk se de choz ki trè enpòtan. Ok, mèsi anpil. Bon nou di tout moun ki t ap swiv emisyon sa a oubyen tout moun ki pral swiv emisyon an yon gran mèsi. Difèt ke ou pral pataje tan ou ansanm avèk chanèl Union 109 TV e Une philosophie universelle e nou ap mande w pa neglije mete yon kòmantè, pa neglije like paj la e pa neglije abòne tou avèk nou sou chanèl la e sou paj la sa ap fè nou yon gran plezi e nou di tout moun mèsi non pa m se Racilien yo konnen m sou ti non Raci e n ap kwaze yon lòt fwa ankò. Nou kite w nan de pla men Papa Bondye nan syèl la ki gen tout pouvwa.